Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou prale nan zòn la kwa peris, kote ke bandi yo kòmanse jwenn bon bwa kale nan zòn sila. Men mwen genyen yon enkyetid. Mwen pral pataje enkyetid mwen an avèk nou. Mwen te fè yon kompilasyon de videyo. Men m pap ka eh, pase videyo yo, eh, paske... M gen presyon ke YouTube kapab limite video sila pa rapò ak kay kap boule e andedan kay yo kote ke anpil moun antre nan zòn Jouanis kote chèf de gang meyè. Pou moun ki pa konn meyè a Ou kapab di euh ah ok son ti gang pwèl pete non se gwo gang paske nèg sa yo se yo menm ki fè anpil kidnaping nan zòn bwa dòm nèg sa yo de konivans yo gen lyezon avèk nèg savyen yo euh anpil machin ou wè yo konn ap kidnape nan zòn bwa dòm se nèg lakwaperis se nèg sa yo ki genyen Eee bastyon yo nan jwanis. Ebyen yè gen yon operasyon la polis e de manbre de la popilasyon ki yo menm mete dife nan kay moun sa yo. Ann tande voice la a travè video a ou menm si ou vle video yo kote ke anpil lòbèy ap fèt anba a nap kapab voye video sa yo ba ou. E ti frè kore, e sa tou li gen san, e jounalis mwen ye la, gade mwen, gade mwen, gade mwen lakay ou, e sa tou li gen san, lap fè ti frè kay sat ka peye yo, e sat ka peye yo, gade mwen, men je men men wilkens, men wilkens ou tap pale, men wilkens, ye, m kite bèf pou ou kabrit, men wilkens, men wilkens ou tap fè ti frè kan, men wilkens, ye. Sa se lakay ou byen la? Lakay ou! Yeah! Yo boule kay ou nèè! Yeah! Yeah! Men Wilguens! Yeah gade pou wè! Sa se dife lakay ou! Lakay ou! Lakay ou! Lakay ou! Sa e pens ou a! Pens ou a! Pens ou a! Sa se pens ou! Sa se kay madam ou! Sa se pens ou! Ou konprann? Yeah! Men Wilguens! Men Wilguens! Gade pou w wè! Ok, yè pandan yo pote boure dèyè meyè, ebyen eh fòm di nou ke gen anpil enfòmasyon ki ap sèkile. Pa egzanp pou anpil lòt moun yo boule kay yo nan zòn nan, moun ki boule kay moun sa yo tou ki nan Jwanis lan, yo estime ke moun Jwanis, On ti jan sitirè. Eske la a m ta kapab di se yon rezon valab? Paske lè w rete anba bouch gang nan, gen de bagay l ap fè, ou pa ka di non. Oubyen, gen yon konplisite ki euh, debouche sou yon sòt de fizyonman antre gang e popilasyon o pwen ke youn oblije ap pwoteje lòt. Eske se sa? Donk an tou ka, moun sa yo mete dife lakay yo, yo fè konprann ke moun sa yo, yo twò sansib pou bandi, yo twò nan kole dèyè avèk bandi. Kounye a men enkyetid pa m nan, paske sou videyo m ap gade yo, mwen wè gen de nèg ki ame, gen lòt nèg ki gen zam nan men yo, ki yo menm vin fè aksyon sa a nan Jouanis. Kounya eske nèg sa yo ki arme se de nèg ki gen zam nan men yo pou kapab pwoteje zòn yo? Menm lè se de nèg ki kapab pwoteje zòn yo, si pa egzanp demen si Dye ve, nèg yo ta kraze baz Jwanis lan, yo ta menm touye Meyè, eske menm zam sa yo ki touye Meyè a, paske genyen zam ilegal tou, eske zam sa yo? pa pral konstitye yon gwoup de bandi tou. Si se nèg k ap pwoteje zòn, bravo! E kontinye pwoteje zòn jiska lafendetan. Men si apre nou fin ratibwaze gang epi nou ta gen entansyon mete gang pa nou sou pye, ebyen nou kapab pran nan menm bwa kale a. Kounye a m pral fè nou tande Meyè. Dènye fwa m te tande Meyè, m te wè se yon nèg ki awogan. Al ba pèp la monchè. Banm di w, ou renmen pou m di w, bandi yon zen ba pèp la menn. Bandi izòle kapanyen, bandi sot tout sandezi, bandi sot tout kote. Bon pèp la yo gen zam nan men yo, pèp la gen zam nan men yo. A ben, meyè e, mwen menm jodi a m ap di w ke e, mwen menm, sensèman ke mwen konnen w se nèg Gonayiv, se sa m sot ap di talè a. Mwen konnen w se nèg Gonayiv, ke ou se timoun Gonayiv. Men, jodi a meyè e, yo di m ke mèt la ou pa gen pitye pou pyès moun Gonayiv. E, pale a pèp la non meyè. E, kòman sa fè fèt meyè? Ou gentan konnen mwen menm, depi lè sa pa deside fè kay yo pou moun yo ankò, m'a fèt debouye pase m nan zòn nan. Avè moun yo gentan kite kay yo al Gonayiv. Nèg yo akonpanye yon gal bandi la, abiye tout an wouj, tout an wouj. M boule zòn nan la. Eske nèg yo pran m? Yo pran zam mwen? Yo pran sòlda m? Mwen pa pran sòlda, m pa pran zam. Wout nasyonal la yo koupe l. Ah, sa vle di ou toujou nan zòn nan la, Merè? Kote m prale zanmi m? Ah! Meyè, ou se pitit malere malerèz, e jodi an, m poko janm tande kote ou atake yon nèg ki kraze peyi a. M poko janm tande kote w atake yon senatè. M poko janm tande kote w atake yon majistra. M poko janm tande kote w atake yon minis. Se. Eske polisye pa atake yo tou yo menm? Kisa? Eske polisye yo atake nèg ki kraze peyi yo tou? Bon, bon, bon, bon m di w yon ti bagay, Meyè, nan ane sa la, lapolis sèlman k mouri plis wi, m pa konn si w konn sa non. Li pale lapolis la mwen lè pèp la manifeste lapolis yo epe kouri dèyè vòlè sa yo e se pa vle lapolis yo konn kap bay pèp la bal nan tèt. Ebyen kounya la e pèp la di ke nou menm a kòm nou gen zam nan men nou nou ka kòmanse revolisyon se pa yo menm pou nou atake se nèg ki kraze peyi a paske jodi a meyè mè meyè son nèg kal lekòl meyè son nèg ki gen pitit li kal lekòl Lapolis pa met tèt ansanm avè nou pou nou fè travay la non non meyè mè mè meyè kounya pral atake nèg ki bal zam nan paske meyè pat meyè pat pat gen kòb pou l t achte yon zam meyè se timoun meyè ye meyè pat gen kòb pou l t achte zam Frè mè a pa gen kòb zanmi mè a pap gen kòb poul achte zam se politisyen ki bay zam yo men fò nou atake nèg ki k ba nou zam yo tou paske jodia jodia jodia nou te ka gen yon meyè ki senatè nou te ka gen yon meyè ki depite nou te ka gen yon meyè nan ka ki gwo mekanisyen menm jan Rodna te menm jan Rodna Bon si pa ou te yon grandam me lè sa mwen menm m tap diw aji men kòm kòm manman ou sanble a manmanm manman w se yon malerèz manmanm se yon malerè malerèz menm jan avèw ou pa sot nan ou pa sot nan pami rich yo me e mwen menm kò kòmanse atake nèg nèg ki ba nou zam yo kòmanse atake nèg ki ba nou zam yo Machin blende sa avèw la. Ou konn sa avèm la. Antouka meyè meyè pran ti konsyans paske zam nan vre ou pat kache zam nan se ba ou yo ba se ba nou yo ba nou zam nan e yo jwi de feblès de feblès nou yo jwi de feblès mas la yo baw kenbe zam e jodi an zam nan li menm lap kont pitit malere malerèz parèy ou e meyè branche zam bouch zam sa sou. Mwen pa gen pwoblèm ak ou ok m pa gen pwoblèm ak. Yaya, se radyo la vwa di pèp ki te rele w lè sa vre. Se radyo la vwa di pèp ki te rele w. Antouka meyè, m panse ke w, m panse ke w konprann tout sa ke m di yo frè m. M panse ke yon jou ke mèt la, w ap pran sa m di w yo ke yo gen yon pa de verite frè mwen. Paske kèlkeswa nèg la ki kenbe zam, nèg ki ba w kenbe zam nan li pa renmen w vre frè m. Li, li pa renmen w. E m konnen, m konnen, ya, m kon, ya, m ap pase, m ap pase. Apre, apre emisyon la m pral fon pase, m pral fon pase kòm. Kòm ou di m ka pase, m al fon pase pou m al pou m al gade. Ou ka pase monchè, ou ka vin pase, ou ka ou ka aprann de tout zòn nan nèt. Bon kounye a la fò m di nou ke y ap chache misye nan anpil zòn. Paske genyen zòn Platon, gen zòn Mapou, anpil lòt zòn y ap chache misye ladan l. Men fò m di nou ke nèg sa yo, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, se yo menm ki toujou ap fè anpil kidnaping, kidnape moun a machin, fè sa yo vle. nan wout sa se pou rezon sa ki fè yo boule kay moun yo e se 2 nèg ki ap bay pwoblèm konsa se meyè avèk yon sèten de bendji m tap tande emisyon de sèten konfrè ki di ke yo mete dife nan kay papa misye eske se kay kote papa l te rete paske papa misye mouri e se nan menm move zafè a ou pa konprann sa vle di son fanmi ki pa bon menm konprann byen wi son fanmi ki pa bon ditou. Kounye a la, m pral mande lapolis pou li kapab fè yon fiksasyon sou yon seri de zòn, paske gen yon mesaj ki vin jwenn mwen ki di, e pou nou pale nan emisyon an konsènan kokorat san ras yo, nèg sa yo, Lakwaperis, e pou nou soulinye, e an menm tan mande lapolis ak popilasyon an fè yon rive nan lokalite, Pi wo yo, tankou Kadye, Malouis, Manyan, Gayatan, Bwa Blan, Gran Chemen, Bouk Antoni, Dezole, Bwa Dòm. Paske Meye ak Bendji kouri, ebyen yo kapab al fè baz yo nan zòn sila yo. Ebyen, ke travay Granmèt la fèt, paske sa k ap fèt la a m ta kapab di se travay Granmèt la li ye. E pèp la kontinye ap batay. Ke pèp la pran desten li an men paske se otorite yo ki te di pèp la degaje w defann tèt ou. Se minis jistis lan ki te di sa. Eske nou konprann? Donk jounen jodi a la, jan m di sa, si te gen yon peyi responsab nou pa tap janm rive la. Si te gen dè otorite responsab nou pa tap janm rive la. E m panse ke gen anpil otorite sa kap pase la yo pa dakò l. Menm lè li pa bon wi. Men. Li oblije bon nan yon lòt sans paske peyi a pa bon. Se otorite yo k mennen nou la. Si otorite yo pat mennen nou la, nou pa tap rive la. Yo tap gentan mare anpil bandi. Eske nou konprann? Bagay yo grav nan peyi Dayiti. Nap tounen toutalè. Antouka mèsi la fami kòm toujou. Un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay. Pi apre, kès kon di? A la pwochèn!